Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Anpil fwa m pale sou dosye sa, ben m pase ke jan de komantè yo, analiz yo, sa pas kom du van dan la pay. Wi, paske otorite ayisyèn yo pa janm vle mare eskanp figi yo devan dominiken. Gon sitiyasyon ki pase nan zòn Pedènal, m kwè. Gen yon sitwayen ki voye l pou mwen e depi yè te gen yon videyo ki t ap sikile atravè lè rezo sosyo kote ke ou wè genyen yon polisye udmo oubyen yon simo ki kouche atè. An ripòs, n ta kapab di ak yon sòt de reprezay oubyen yon aksyon malonèt, yon zak orib sòlda dominiken fè sou fwontyè la. Fò m di nou byen ke nou rive nan yon moman, mwen menm, mwen se Ayisyen. M pa konnen si yon lòt moun. pa ayisyen li menm, mwen se ayisyen. Sa kapab rive ke mwen rive yon kote, m pa vle di m se ayisyen pou fason otorite yo ap aji, pou fason nèg ki nan politik yo ap aji, pou fason nèg ki gang yo ap aji. Men, de tout manyè, si w rive yon kote ou wè y ap maltrete ayisyen, franchman, plim ap leve sou do w. Menm lè w pa ka fè anyen men w ap bougonnen kanmenm. Paske se sou tè a w fèt, yo di w ou pa ka viv sou li, ou oblije al viv yon lòt kote. Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn, franchman m ta kapab di, se vè y ap tchoule pou kapab bwè dlo sal. Alò se pou m di nou ke chak jou, yon Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn ta kapab di li menm avèk desepsyon se bagay ki dòmi nan menm kabann. Enben wi! Men, gen yon grenn bagay pou n te di tèt nou, anpil Ayisyen ki an Repiblik Dominikèn yo p ap defann. anpil bagay vrèman vre. Sa vle di si peyi a li menm se te yon peyi ki t ap fonksyone, ebyen ayisyen sa yo, yo pa t ap ale an Repiblik Dominikèn. Tande yon sitiyasyon ki pase. Yon nèg kalachtò dèlko, lè l rive, yo mande l papye. Yon premye sòlda mande papye, li bay papye. Yon lòt nèg vini l mande l papye, li di men papye a nan men nèg sa a, bagay sa yo, poukisa nou oblije ap mande m papye patati patata. Sa w tande a la diskisyon mete pye, yo bourade misye, misye pa aksepte, epi chèf sekirite a vini, li lage yon 12, yon bal 12 nan kòlèt ayisyen an. E sa w tande a la, lòbèy pete, dominiken ap tire sou ayisyen. M pral kite nou tande voice la, epi aprè n ap tounen pou dotre kòmantè, paske gen yon sitwayen ki li menm sou plas, e ki esplike nou jan bagay la pase a. Wi wi zanmi pam tande non. Monchè zanmi pa mwen sa kap pase a nan fontyè ansapit la son bagay ki ap bay doulè tèt fè mal son bagay ki bay anpil anpil pwoblèm yè vandredi a ki te jou mache fontyè ansapit Avèk Pedernales, sa vle di fwontyè e mache binasyonal ki ap fèt antre 2 peyi yo. Monchè zanmi pa mwen, e jèn gason ou wè ki genyen chòt wouj, ki genyen, ki genyen biskèt li kraze avèk katouch 12 la, misye se nèg Pòtoprens li ye, misye travèse Ansapit, Paske majistra an sapit la te voye dèyè misye pou l te fè yon travay pou li nan kay li. E li bay misye yon lajan, misye travèse, li antre nan bò dominiken an, misye al achte yon dèlko pou l antre an Ayiti pou l al fè travay la. Men, misye al fè papye dèlko a nòmalman lè l pase nan dwàn nan, men se te 2 ajan ki te genyen ki te sou pòs la, misye gentan bay premye ajan an e papye dwàn nan, kounye a gen yon lòt la ajan menm ki te kanpe nan mitan baryè a ki arive ki di misye pou l ba l papye a, misye di bon m gentan bay papye a ki papye m gen pou m bay ankò, antre lòt patnè ki t avè l la, k t ap diskite tou yo arive yo pran misye. Yo kenbe epòl misye. Misye di lage epòl mwen, m fè tout bagay mwen legal, m pa fè an ilegal. Yo pran misye, yo bourade misye. Misye met dèlko atè, l bouyi pou sèf chèf la tou paske yo konnen moun nan se e se san l genyen nan venn li, kamèm fò l kreye defans li. Sa ou tande a? Chèf sekirite dwàn nan bay misye yon katouch 12. Apresa tout lòt chèf seflon yo tonbe pete bal sou mis en sou ayisyen k te la yo, ayisyen ki ap di sa pat dwe fèt. Yo tonbe pete katouch sou yo, gen lòt 2 ayisyen ki viktim. W ap wè yon ayisyen ki gen yon ti chòt e a kawo sou li. Misye pran katouch tou. Misye gon katouch ki k fann bò kou li, biskèt li pran bal, gen lòt ankò, gon lòt ayisyen ankò k pran bal. Sa ou tande a se gwo tole ki vin gen nan fontyè a la aktyèlman la. E imajine w nou gen kèlke ti grenn polis e kap kap fè vijilans nan fontyè a, polis fon polis fwont yo, mèt di yo menm yo prèske pa ka fè anyen. Mwen te kapital nan Repiblik Dominikèn nan. Nan kòmansman semèn nan, lendi a, mwen te antre Ansapit. E pandan m antre a, se la bagay yo tou vin ap pase. W ap wè yon premye mesaj mwen te voye ba ou. Se la tout bagay yo kòmanse pou jis moman sa la. Dominiken yo vin gen yon pwoblèm avèk nou. Yo vle detwi nou, nou pa wè poukisa yo vle detwi nou an. Paske nou pa fè yo anyen ki mal. Okontrè se nou menm ki ap ogmante devlopman lakay yo. Epi yo vle touye nou ankò. Men domaj. Ou wè jan de bagay sa yo lè w ap tande yo se pli ke revòltan. Revòltan dan le sans ke otorite ayisyèn pa bezwen chache zanmi otorite dominikèn. Si n kapab kowopere, nou kapab kowopere men ban m di yon bagay. Kèlkeswa otorite ayisyèn tankou jan Ariel ap fè l la mwen m rele sa ti sousou. Paske menm lè w pa ka manje, menm lè w gen kwi nan men w, ou pa kite moun ransa dinyite w kòm pèp. E ban m di yon bagay, ou wè jan ayisyen nan grangou a? Jan ayisyen nan pase mizè? Jan ayisyen gen pwoblèm? Ou wè pèp ayisyen an s on pèp ki gen dinyite plis ke pèp dominiken an. Paske ban m di yon bagay, ou wè lòtbò a la an Repiblik Dominikèn? Gen moun ofisye migrasyon pran. Rapid rapid yo lage yo paske yo awoze yo. Yo grese pat yo. Gen moun depi yo pran yo la a gen nèg alò ayisyen ki gen biznis lòt bò a. Depi moun nan rele ebyen ayisyen ap di ekoute moun sa a entouchab lage l pou mwen. Lè w ap pase nan yon seri de pòs. Ou on seri de ti polisye ti grangou sou plas. Ou ba yo on 5 dola ameriken. Ou te pi gwo bòs ki genyen. Ou te tande kòman zo te konn ap fonksyone an Repiblik Dominikèn. Machin zo yo pa t konn manyen sa ditou paske zo a etan on bon papa li te konn ap sèvi. Sa vle di se on pèp ki grangou, se on pèp ki visye. Mwen m pap ba n manti. Mwen pap al rete an Repiblik Dominikèn. Men konsa tou pa gen anyen k ka anpeche m Pa ale! M legal. M gen dwa ale la a, m fè de twa jou, epi m just tounen nan peyi m. Men ban m di nou yon bagay, Leta ayisyen, a chak fwa bagay sa yo rive, mete grenn nan kanson nou. Met granmoun sou nou. Paske ban m di nou yon bagay, gen yon pakèt ayisyen ki kite peyi a, se pa pou afè pa bon, men se paske yo pè pou yo pa kidnape yo. Se paske. Yo peur pou yo pa mouri paske Haiti se somalize eske nou konprann jan Haiti ye a la ebyen m ta kapab di pèsòn moun pa ta dwe ret ladann men gen anpil moun ki deside rete an banm di nou bagay kòmsi pou m rete la nan mitan pil malfekte sa yo nan mitan pil gang sa yo chak jou map fè emisyon bra pou izo bra pou ti lapli bra pou jenèf bra pou 400 mawozo. Epi, èske dapre nou menm nou panse ke m s on moun k ap viv anpè? Ran mwa fou ou saj? M p ap viv anpè. E malgre sa, m pa on moun ki fè antre soti an Repiblik Dominikèn. Sa vle di, wè, gen Ayisyen, malgre bagay la rèd, yo fòse rete nan peyi a avèk espwa ke bagay la kapab chanje yon jou. Paske, ou wè mwen menm, depi m ale an Repiblik Dominikèn, tout bagay mwen legal. On nèg Ou vini, ou arete m, ou menote m pou w voye m lakay mwen, monchè o, m pap ba w manti, n ap fè gwo zen wi. Men se sa k fè, m oblije mande Leta pran responsabilite l. Leta jere bagay yo pou moun kapab ret nan peyi sa, pou moun kapab envesti, pou moun kapab fonksyone. M wè kòm si nou pa janm pran sa o serye. Anpil fwa Krisla pale, li pale dò, li mande Leta pou asime responsabilite l anvè gang yo. Bon m pa konnen kòman leta li menm li pral asime responsabilite l anvè li menm tou men paske lè l fon deklarasyon konsa sa pwouve ke li menm tou l dekouraje. Lè ti lapli kanpe l fon deklarasyon pou l di ke se leta k pa vle rezoud pwoblèm nan se paske li dekouraje bagay la rèd. An ban m di nou bagay kòm si si w pran egzanp yon nèg tankou Barbecue kòm si sa k ap pase lòt bò a la jan ayisyen ap pran imilyasyon lòt bò a la ou panse kòm si sa pa touche l hein? Sa vle di, jan bagay la ye a, li pa bon. E fò m di nou yon bagay, Leta tèlman fèmen je l, jounen jodi a la a, sòlda dominiken ap mache pran tè tout kote. Si w ap pase la a nan Beladè, nèg yo tèlman pran tè nan fwontyè Elyas Pin, w ap poze tèt ou kesyon pou di bon èske yo p ap rive yon lè sou Laskawobas nèt pou yo pran tout Laskawobas pou zòn sa yo vin komin? Santo Domingo. Leta pa di anyen. Hein? Si lè nèg yo konprann yo tap fon derespektan konsa yo tap jwenn bon bal cho nan dèyè yo, leta tap pran responsabilite l yo pa tap janm fè sa. Men jounen jodi a la a, yo pa pran pou anyen. Lè Dominiken an wè Ayisyen an, li prèske di son pa itil. E poutan lè Ayisyen an fouye men nan pòch li, li ba l yon 5 dola ameriken, li di, oh! Apa son Ameriken w te ye? Eske nou konprann? Mwen bagay sa yo fèm mal ou konprann? Bagay sa yo fèm mal li lè li tan kòmsi pou nou sispann viv tankou Izrayèl ak Palestin. M pa kwè te gen ankenn vèsè biblik ki te di ke Ayiti ak Sendomeng ap toujou nan ying-hang jiska lafen. Se otorite yo k pa pran responsabilite yo. Se otorite yo k pou jere kestyon sila. Brèf, m pral rive sou varye, varye nan vilaj. Men jistavan sa fò m di ke genyen yon ansyen polisye ki rele Saint-Hilaire Jean Roosevelt, li entèpele jedi 4 out 2022 a nan Clercine 6, pa bò kote ajan biwo afè kriminèl pou prezime enplikasyon li nan asasina. Ekoute byen, Fritz Altenor, avoka bawo Kwadèboukè nan dat 20 janvye 2022 nan avni Kristòf. A la suit entèpelasyon sila ajan bak dcpj yo akonpanye yon jij de pè pèkizisyone lakay miche sa a ki nan angle ru Edmond Paul ak Titus e yo jwenn anpil objè konpwometan. Pami objè sa yo gen yon fizi de kalibre 12, yon pistolè kalibre 22, yon grenad lakrimojèn, inifòm udmo ak lòt ekipman pnh. N ap raple, ansyen polisye Sentilè Jean Roosevelt te deja fèmen nan ane 2012 pou koze sa yo. Poukò il ye la a? Li plase an gardavi an atandan swit jidisyè nesesè yo. M gen yon ti dosye entènasyonal la a tou wi. Genyen yon amerikèn o non de Brittney Griner li kondane pou l pase 9 lane nan prizon. Ou sa? An Russie. Ebyen il faut dire que Joe Biden li mande liberasyon imedyat fanm sa. Men Mesye Putin ki nè pa Ariel Henry li di ben écoutez Vin libere l. Ala bagay se lè w gwo peyi. Ala bagay se lè yo poko redui w an ti peyi. An eta parya. Paske tout rèv Lèzetazini se redui Larisi an yon eta parya. Men eske y ap rive nan pèspektiv sila? Paske Lè n ap gade sa k ap pase, m ta kab pran egzanp Ayiti la, papa w ameriken vin fè w lòbèy la, ki dwa w, ou ta pral pwononse santans pou li, se kontakte otorite amerikèn dabò wi pou konnen ki sa y ap fè, si yo ap mande liberasyon oubyen ekstradisyon. Ou wè sa k pase la nan lanmò Jovenel Moïse. Anpil nèg anba kòd, anpil nèg arete, ebyen anpil nèg jwenn liberasyon yo. e nan boul figi nou an. Donk, jiska prezan, se ki adore Putin, tchenbe rèd. Sa k pa renmen n tou, ap fèk gade nou, pa vre? Gafre! Jan m te di nou an, mwen tonbe sou Varye. Varye, Vilaj de Dye. Non e misye te fè yon premye videyo avèk yon zam. Li bay zam nan plizyè koulè. Zam nan se yon Varye menm jan avè l. Ebyen, Misye son gwo solda nan baz izo a. Misye son nèg ki preske detache a anviwon 4 lòt nèg. Misye gen, m kwè l gen 2 gwo manch sou kont li avèk 3 lòt ti bout manch. Men, lè misye te fè videyo sa a, mwen menm tout sa k te enterese m se wè kòman mesye sa ap lave vizaj li. Ebyen, m jwenn videyo a. Antouka varye papa Mwen pap janm nan nivo sa a Paske yon grenn pèsing, m gen enpresyon ke papa m oubyen manman m t ap gentan mete m deyò. Menm lè papa m pa la. Men, ou menm ou gen chans ou fè dè dizèn de pèsing nan vizaj ou frè m. Tchenbe rèd pa moli, kontinye rete nan stil varye w lan. Varye, varye nèt. On va se quitter. avèk kelke euh, informasyon ki ap domine aktualite a, epi apre, Une prise de contact, comme vous le savez, moi je viens d'arriver. Euh, je suis en train de faire des connaissances, euh, des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement, aussi bien que la société civile et autres parties euh, de, de, de, la réalité haïtienne pour que je puisse m'informer mieux de la situation ici. On a eu une bonne échange sur les différentes choses qui nous partageons comme pays, le bon intérêt de tous les deux. Euh, mais et je crois que c'est, euh, pour moi, c'est un commencement d'une bonne relation euh, avec Monsieur le ministre, comme avec les autres membres du gouvernement, à pouvoir avancer nos intérêts communs pour le bien-être du, de peuple haïtien. Est-ce qu'on peut déduire à travers cette rencontre une certaine manifestation du support des États-Unis au gouvernement haïtien Nous, on soutient le peuple haïtien de meilleure façon que nous puissions faire. Alors, on travaille avec les gouvernements autour du, monde, ainsi bien, aussi bien que le gouvernement ici, à travers nos moyens et avec des autres euh, avec les ONG et tout le monde. Ce n'est pas une question de soutien ou non, c'est un soutien envers l'IT et les autorités compétentes qui seront euh, sur place, aussi bien que les ONG et tout le reste des partenaires. On, sait, on connaît le rôle du ministère de l'Intérieur dans, dans, la question sécuritaire du pays. On sait qu'il y a eu des commandes qui ont été faites, donc certaines rumeurs laissent croire qu'il y a eu des, contraintes à ces choses-là. Dis-nous en quoi est-ce que, comment les États-Unis peuvent euh, jouer son rôle afin que ces matériels puissent rejoindre la police haïtienne. Ben, en effet, euh, pour nous, le gouvernement américain, on veut que ces matériaux qui sont en commande arrivent le plus vite que possible. Alors, en fin de compte, Haïti, euh, euh, les vendeurs et les autres, ce ne sont pas des choses que nous contrôlons, mais en même temps, nous faisons le mieux que nous puissions faire pour expédier l'arrivée de ces effets. moi, je ne pourrais pas dire plus que ça pour l'instant. C'est une rencontre qui s'est déroulée dans le cadre de de courtoisie, on a été très cordial. L'ambassadeur a pris contact avec moi, avec mon bureau, comme il l'a dit, pour me rendre une visite de courtoisie et pour voir comment améliorer la relation, les relations entre nos deux pays. L'ambassadeur a une longue histoire avec le pays. Je pense qu'il a été en poste depuis le début des années 90. Pendant que Aristide a été là depuis son premier mandat, il connaît assez bien Haïti. Il parle, comme vous avez pu voir, il parle bien le français, un peu de créole. Et on a évoquer certains historiques du pays, n'est-ce pas Et il veut réchauffer les relations et la collaboration avec le gouvernement, avec mon ministère, parce que de toute façon, je suis un interlocuteur privilégié pour lui, que ce soit au niveau de ce que nous faisons, le contrôle des frontières, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la prévention des risques et désastres, de la réponse aux désastres, etc. Il est interpellé parce qu'il se passe à cet soleil pour la détresse du peuple haïtien. Et le peuple haïtien a trop souffert, donc il a promis de réchauffer les relations avec le gouvernement, mais moi, en ce qui trait à mon ministère, il promet de faire tout son possible pour qu'on puisse collaborer. La question sécuritaire a été à l'ordre du jour également Bien sûr, parce que c'est l'une des revendications des besoins du peuple haïtien. Le peuple haïtien est dans l'état où il se trouve parce qu'on n'a pas une situation des personnes et des biens. Je dis, on a des problèmes de nourriture, alors qu'il y a de la nourriture qui se gaspille dans l'arrière-pays, que ce soit à la Gandance ou bien dans les autres départements qui ne peuvent pas communiquer complètement avec Port-au-Prince. Donc, si on améliore rien que cet aspect, déjà, on a, plus accès, on a un peu plus d'accès à la nourriture pas Mais la nourriture ne va pas résoudre le problème du peuple haïtien. C'est la sécurité qui permettra la création de richesses. Après, la libre circulation des personnes et des biens, des sociétés étrangères peuvent venir créer de l'emploi et faire du tourisme. On a une riche histoire, etc. Il y a beaucoup de pistes pour le développement du bien-être haïtien. Men si on a pas le premier outil qui nous manque c'est cette sécurité, il a promis même comme il a dit dans le cadre de du matériel qui qui qui arrive de voir qu'est-ce qui retient et qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer pour faire sa quote part pour que ça puisse arriver bien vite. Komisyon dyalòg akò 11 septanm lan rankontre laprès nan lapremidi jedi 4 dawout lan nan lide pou prezante bilan travay yo reyalize nan kad rechèch solisyon ak kriz k ap sakaje peyi an depi plizyè lane. Edmond Beauzil se youn nan manm komisyon an. Tout ran aktè ke n te rankon, nou te, nou te idantifye yo, nou kòmanse rankontre yo. Nou rankontre moun ki nan akò Lwizyàn yo, ki, ki fè akò yo rele akò initè a. Nou rankontre avèk GRAF ki se yon gwoup de depite ki genyen 72 depite ladan l. Nou rankonte, nou rankontre Platfòm Solid. Solid se ki genyen plizyè ansyen parlemantè ladan l tou. Nou rankontre plizyè plizyè gwoup ki siyen akò Montana a men sitou nan sektè popilè a. Majore Michel prezante ajanda diskisyon yo, ensekirite, pase men nan konstitisyon an, batay kont kòripsyon, òganizasyon eleksyon e latriye se kèk nan pwen ki nan dokiman sa ki ta dwe sèvi de baz ak tout pwosesis negosyasyon yo. Definir le mekanisme pou arrive a se mette d'akor sur an proje nasyonal komon pou la periode de transisyon an korupsyon. Point 2. La question de l'insécurité. Réduction drastique de la, violence armée et le démantèlement des gangs armés et de leurs réseaux d'approvisionnement. Point 3. La question constitutionnelle, notamment la révision du système électoral, La question des partis politiques comme premier extrant du dialogue national sur les problèmes fondamentaux de la nation et l'harmonisation des mandats. Peyi a fè fas ak yon kriz malouk, daprè sa André Michel rekonèt pandan l pwomèt yon dyalòg ki dwe gen ladan l tout sektè nan vi nasyonal lan kòm mwayen pou kapab rezoud pwoblèm nan. E nou konprann ke le dyalòg se la sèl vwa. Menm si w leve kò w anlè, ou frape l atè, ou monte sou yon pye palmis, ou sot tonbe atè, w ap tounen sou tab dyalòg la. Paske pa gen lòt solisyon, pa gen wout pa bwa. E se nan sans sa a, komisyon dyalòg 11 septanm nan, Lè nou fin rankontre anpil lòt aktè, nou degaje yon konpreyansyon de diskisyon yo, de dyalòg la. Pou nou, e se klè, le dialogue fòk li miltilateral, fòk li miltisektoryèl. N ap soulinye chèf gouvènman ayisyen an, Doktè Ariel Henry, chita pale nan lapremidi jedi 14 dawout lan nan yon andwa nan Petyonvil ak prezidan nome Akò Montana a, Fritz Alphonse Jean. Pandan rankont lan, Yo echanje sou divès sijè enterè nasyonal. Si w ap travay nan yon enstitisyon, ou se yon veteran nan enstitisyon, ou konnen tout sa k ap fèt anndan enstitisyon an. Sa vle di ke si kòb, si pewòl pa janm ka ba jou, kèlke pa, gen gen yon men k ap pran kòb la. Nou pa ka dirèkteman wè kiyès k ap pran l, nou pa ka wè ki sa kòb la ap fè tou, paske bagay la fèt a repetisyon, pewòl, pewòl pa janm a jou. Jounen jodi an, nou konnen politisyen yo, yo toujou gen pwoblèm, toujou vini epòk lontan depite senatè ap vin pran lajan, bon nou pa konnen si se yo k ap vin pran l oubyen si se lòt moun k ap vin pran l. Men nou menm, peyi a se peyi pa nou l ye, nou se anplwaye bwat la l ye, si n ap travay nou fè pwojè sou sa y ap ba nou an, yo pa ka, nou pa ka nan dwe, yo pa ka, nou pa ka nan dèt. Jiska prezan direktè a poko janm regilarize pewòl la. E l te di l ap regilarize l nan mwa jiyè, jiyè a pase la, li poko regilarize paske li dwe. Li dwe nou kòb manje. E answit, jan kou lavi sa ye la, direktè a pa ka kanpe sou afè de timoune l ap bay la. Paske ona ap bay 52 pousan, OFATMA ap bay 45 pousan, tout kote ap bay, e gen kote ki double e ogmantasyon an. E lè w ap gade ke on kay ou te konn peye 20 mil dola, l pase a 30 mil dola jounen jodi an, ti malere ap soufri, menm jan tou direktè avèk responsab yo ap soufri tou. Nou pa ka dakò ke kòb enstitisyon an gen lòt wout li fè. E vwala ke nou mennen ankèt, nou konnen gen kòb ki pa rantre nan enstitisyon an. Jounen jodi an, nou pa gen on. Nou pa gen yon direksyon, nou pa gen yon direktè nan pòch nou, kòmsi nap kraze yon direktè pou nou mete yon lòt direktè. Men sesi, jan lavi an ap fonksyone a, jan lavi an ye a, jan nou menm ap fonksyone a, men m gen presyon menm yon bèt ka gen plis valè pase nou. Paske nou nan yon peyi tout bagay chè, tout bagay ap difisil. Jounen jodi an, direksyon li menm ki ke nou konnen pa gen anyen k pa peye nan ou avct, alòske nou toujou rete avèk mèg salè la 15 mil goud, 17 mil goud, 20 mil goud, li pa posib. Paske pwoblèm yo, yo toujou rete an antye. Direktè a poko janm rezoud pwoblèm nan. Nou mande direktè jeneral avèk tout ekip li an pou l goumen pou l rezoud pwoblèm nan paske nan jou k ap vini an la, se pa konsa l ap ye. Paske sendika fè yon sèl avèk anplwaye yo de mwayen pou nou goumen pou chanje lavi nou. Nou pa ap goumen pou n jete direktè ni pou mete yon lòt direktè men n ap goumen pou direktè a pran men l paske li moutre ke l vle pran men l men nou pa konnen si l gen yon men dèyè l tou k ap kenbe men l pou l fè bak. Nou di se yon kongrè k ap fèt nan youn nan objektif fondamantal pou kongrè a se pou n rive ranfòse tèt nou kòm òganizasyon sendikal. Pase UNOE enskri tèt li nan yon lojik batay. E ki batay? Se batay pou nou rive transfòme sistèm edikatif la. Donk non sèlman se pa yon demonstrasyon. de kesyon demokrasi ak reyèl anndan òganizasyon an, kote ke san goumen, san konfli, nou pral rive chanje pèsonèl Biwo Egzekitif lan. Men tou, nou pral rive bay tèt nou yon ansanm de zouti stratejik pou n ka mennen, pou n ka rive mennen batay sa a, ki se yon batay ki ekstrèmman konplike, ki se batay pou nou rive chanje sistèm edikatif la. E fòk nou di tou, nou, nan, dan lè pwochen jou, nou pral gen pou nou reprann la mobilizasyon. Pou ki sa? Paske nou gen yon ansanm de defi jiska prezan ki pa atake. E ben nou kwè ke kongrè sa a, se pral yon okazyon pou nou ranfòse tèt nou, pou nou defini lè meyè estrateji, pou nou adopte yon ansanm de rezolisyon ki pral rann nou pi fò pou nou kapab mennen, rive mennen konba sa a. E lòt eleman n ap, n ap abòde, se eleman ki konsène reouvèti dè klas la. Tout moun konnen nan ki kontèks ekstrèmman difisil, ane akademik 2021-2022 a te rive boukle. Se te yon ane akademik kote ke yon pakèt lekòl te oblije fèmen pòt yo. Yon bann timoun tou te oblije pa t ka al lekòl. E gen UNICEF li menm ki pale de 500 mil timoun ki te oblije pa kapab kontinye ale lekòl. Donk, pandan ke tout bagay sa yo t ap fèt, te toujou genyen yon ekip moun ki rele tèt yo Leta. e timoun sa yo dwa yo t ap vyole. Dwa ke yo gen pou yo al lekòl, pou yo resevwa ledikasyon t ap vyole. Minis lan ap pale de ouvèti de klas 5 septanm, pandan ke jiskaprezan nou konstate minis lan pa janm pran ankenn mezi reyèl pou ke lekòl la relouvri. Pa egzanp, avan ke minis la ta pale de ouvèti de klas 5 septanm, fò minis la ta anonse dabò, ki sa l pran kòm mezi, ki sa l pran kòm desizyon pou pèmèt ke ansanm de lekòl ki nan zòn sa yo, kote ke se bandi ki kontwole zòn sa yo, ki sa ki fèt pou lekòl sa yo relouvri. Nou pa tande minis la anonse. mezi sa yo. E nou pa tande minis lan di tou ki sa k ap fèt pou 500 mil timoun sa yo, suivan sa UNICEF di, ki pa kapab al lekòl, kote kote dwa yo ap vyole. Nou pa tande minis lan di ki sa k ap fèt pou timoun sa yo kapab retounen lekòl. Lòt eleman nou pa tande tou, nou pa tande minis lan anonse ki mezi dakonpanyeman k ap pran pou paran yo. ki nan yon sitiyasyon ekonomik ki ekstrèmman konplike. Ebyen nou di nan yon tèl kontèks, nou wè sa a se yon atitid vrèman iresponsab lòske minis lan, Mesye Manigat, ap pale de reouvèti dè klas. Donk, jodi an, UNOH konstate pandan plis pase 8 mwa minis Nesmy Manigat nan tèt ministè edikasyon nasyonal, donk li te toujou ap pwone dyalòg, antre lè partenè sosyo an edikasyon. E nan objek, se nan objektif pou pwone yon edikasyon de kalite e pou pwone yon amelyorasyon de la kondisyon ansenyant. Jounen jodi an, konsta ke UNOE li menm li fè, li wè ke gen yon ansanm daksyon ke minis lan li ap poze anndan ministè edikasyon nasyonal, donk aksyon sa yo, yo pa gen anyen a wè, Son ansanm d'aksyon ke nou ka kalifye de demagojik pa le senple fè ke yo pa gen anyen a wè ak sa ke nou menm kòm sendikalis nou genyen an kòm doleyans anndan kaye de chaj nou. Donk anndan kaye de chaj nou nou gen yon ansanm de revandikasyon ke nou toujou ap mete sou tab lan, pa egzanp, aplikasyon griy de salè ki ap pèmèt ansenyan li fè karyè nan metye l ki ap pèmèt ansenyan an viv kòm pwofesyonèl avèk ansanm de privilèj ke sa li charye, e li ap pèmèt aske ansenyan an li menm tou li amelyore kondisyon lavi l sur le plan économique. Donk nou wè ke e. Nou gen kòm lòt revandikasyon anndan kaye de chaj nou, regilarizasyon tout ansenyan ki anndan sistèm nan, ki ap travay nan sitiyasyon iregilyè. Gen ansenyan ki pa gen lèt, gen sa ki gen lèt ki pa janm touche. Donk nòmalman n ap mande, nou gen l kòm revandikasyon anndan kaye de chaj nou. Regilarize pèman chak. mwa ansenyan li dwe gen yon salè nan men l. Jounen jodi an avèk enflasyon, avèk sitiyasyon ekonomik ki degradant, ki alarmant sa, nou wè ke ansenyan li ap jwenn salè l chak 2 mwa, chak 3 mwa. Donk n ap mande aske genyen de travay ki fèt an se sans. Avoka pèp la di pa gen lòt wout, se dyalòg. Ò, Se menm André Michel sa ki te di li pap janm nan dyalòg avèk moun phtk, avèk pyès alye prezidan Jovenel Moïse. Jodi a, nou wè misye twò konfòtab, li santi l alèz bò defakto Ariel Henry pou yo kraze peyi a. Lè n ap konstate, dola a ki te 75 goud sou rejim phtk a, jounen jodi a moute a 145 goud sou gouvènman defakto Ariel Henry ak mesyedam sdp yo. De kisa pèp, de kisa ti avoka pèp la ap pale la? Paske mesye dam sdp yo, se yo ki gen kontwòl gwo bout kòb nan kès leta. Lè nou konnen, nou ap raple pèp ayisyen, defakto Ariel Henry avèk blofè minis afè sosyal la Pierre Rigaud te anonse yon pwogram dapezman sosyal, kote yo te di gen yon anvlòp de 3 pwen 5 a 4 milya de goud pou apeze moun ki pi vilnerab nan geto yo. Anyen pa janm fèt, lansman ofisyèl fèt, al boule kòb nan bèl otèl. Kote yo deklare nan menm anvlòp sa te gen 1 pwen 5 milya de goud pou apeze konsomasyon gaz ti chofè transpò piblik yo. Okontrè nou konstate se kontrebann ratman gaz pi rèd nan peyi a. Ench! Avèk tout lòt vil pwovens yo pou yon moun achte yon galon gaz ou gen bezwen de 2 mil 250 goud. De kisa yap pale la? Jodi an nou wè se menm sektè oligat sa ki kenbe peyi a avèk defakto Ariel Henry ak akolit li yo kap souse pote ale. Nan menm anvlòp sa nèg yo te deklare gen 135 milyon de goud pou ti ouvriye nan faktori yo pou yo ka jwenn manje pou yo te ka peye transpò. Ebyen, nou konstate se kriye anmwe nan sektè tekstil lan, paske ti lajan moun yo ap touche a pa menm ka peye transpò piblik pou yo, sa vle di alevwa pou yo ta achte yon ti mamit diri san grès pou bay pitit yo manje. Se sa ke jodi a nou di li klè pou pèp ayisyen konprann siyifikasyon sdp, ki se sosyete debratibraze, piyaje, vòlè k ap souse san pèp la tankou sansi. N ap di pèp ayisyen an, li lè li tan pou nou pran desten nou an men, kale je nou, Operasyon kale je a kòmanse, reveye konsyans lan kòmanse. Se sa k fè nou kase gwo randevou avèk pèp ayisyen dimanch 7 dawou a sou plas Chalmay Peral Ench lan pou n al di mesye dam SDP yo avèk defakto Ariel Henry lè a rive, lè a rive pou yo rache manyòk yo bay tè a blanch e pou defakto Ariel Henry mete l a la dispozisyon lajistis pou l al reponn zak kriminalite l sou asasinaj Prezidan Jovenel Moïse nan rezidans prive l la, kote nou wè nan dènye rapò dcpj a moutre a klè ke defakto Ariel Henry se yonn nan konplis nan lanmò a. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.